Granmoun mwen toujou di m piga m demanti granmoun men fwa sa pèp ayisyen m pap ka kite kou sa pase m ap demanti yon granmoun nan lavi m non gen de manti yon moun ba ou fò w gen kouraj pou w kanpe nan figi l pou w di se manti l ap bay fò l sispann nan jou pase yo gen yon sitwayen ki rele Jean Pierre Bailly. Sitwayen sa a ki di l se sitwayen kanadyen, li debake nan Radyo Eklè nan emisyon Maten Deba. Ebyen li deklare pèp ayisyen, machin Joverlein Moïse, se ladan l chèf de gang Arnel Joseph te konn ap sikile alepòk nan Machan Desalin. E lè Arnel Joseph te pran bal, machin Joverlein ansanm avèk machin senatè Ève Foucan, ebyen, te fòme yon kòtèj pou pran ansyen chèf gang nan soti nan depatman Latibonit pou travèse rantre nan depatman Sid peyi a, e raple ou se nan Sid lapolis pral mete anba kòd Joseph Arnel. Ou pral tande koze a wi. E m raple m Jovenel Moise te deklare yon jou, dèfwa lè l kanpe l ap pale devan lòt nasyon yo, li konn wont paske l poko janm wè moun ki odasye pase nou sou latè beni. Ou pral tande deklarasyon sitwayen an. Prezidan Abibi, ou mèt ranje kò w, medam, matmwazèl, zè mèsyè, gwo pwofesi pou Repiblik Dominikèn. Bagay la rèd wi, pwofetès la kriye pandan l ap bay mesaj sa a. Bagay la pral di an Repiblik Dominikèn, fò m di ou pral gen gwo katastwòf ki pral pase nan peyi sila a, epi anpil moun pral mouri, e nan mondyal la gen yon gwo evènman ki pral pase, e se dènye koup di mond. kap genyen. Ou pral tande deklarasyon pwofetès la, jan ti pwovèb kreyòl la di, de je kontre, manti kaba. Se sou pawòl sa map diw byenvini pandan map envitew rale chèz ou chita, Fouco zanmi enfo paw rantre lakay ou se yon plezi, tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire e san mete. Bonjou bonswa tout moun kijan nou ye, ankò yon lòt fwa map diw mèsi, Mèsi paske w fè n konfyans pou nou enfòme w e mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mèsi paske w like, mèsi paske w abone e mèsi paske w pataje videyo a sa fè nou plezi anpil. Ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl la pa ezite aktive klòch notifikasyon pou w la pou w pa rate okenn videyo zanmi pa w Fouco. Nou te gen chans prezantew yon ti kont nan jou pase yo, e kont sa ki se te bouda papa m fè venn venn, mèsi a chak fanatik ki te kòmante, repons lan se palmis. Ann pa ti krikrak pou nouvo kont nou genyen, depi ou site non m, mwen pa egziste ankò, depi ou site non m, mwen pa egziste ankò, pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la, sa ap fè nou plezi anpil anpil. Medam matmwazèl e mèsye yo atake Joverlein Moïse. Wi, jan ke m te anonse w, nan jou pase yo, gen yon sitwayen ki rele Jean Pierre Baillet ki debake nan Radyo Eclair nan Maten Deba se pa 2 a 3 koze li pa di. Donk, jistavan nou rantre nan dosye Joverlein Moïse, ann kòmanse ansanm avèk dosye asasina Jovenel Moïse. A katrè di maten lè nou pale, lè yo asasine Jovenel. Sonje! M rele w, Men nan ant yn è karann senk ke Jovenel nan telefòn lap pale avèk e nèg la e Vladimir non Vladimir Paraison ap mandew sekou ok yn è karann senk se dènye moun li rele a yn è karann senk epi a de zè karann senk Laurent Lamothe twite ke misye pwafètman. Eee talè staf sitwayen staf la gen detay pou n al chèche dakò. Ou di konsa, Jovenel Moïse te rele parezon a inè karann-senk, nèspa? Inè karann-senk? Bon, nan relve telefonik yo, Jovenel Moïse te rele parezon a inè karann-sis. Bon, la, ok. Yon minit pa gen pwoblèm. Ou fè konnen ke Lamotte te twite a dezè karann-senk Pa vre? Kounya ann ale sou kont twitè Lamòt pou nou wè èske Lamòt te twite nan jou ki te 7 jiyè nan lane 2021 a 2 zè 45 nan maten. Pèp Ayisyen ann defile. Ann avanse. Kite l monte. Hum! Avanse toujou. Hum! Avanse toujou. Ok. Kontinye pouse pou pi devan. Yes! Nou met stop la. Frèz e sè byen eme ou kapab gade, premye twit Lamòt fè sou dosye asasina Jovenel Moïse se 6 è 30 nan maten. ok 6 zè 30 nan maten Lamòt fè premye twit li sou dosye asasina Jovenel Moïse kote twit li te fè a 2 zè 45 lan mesye bae kote twit la silvouplè nou la jiska prezan levanjil la kòman levanjil la poko stab wè sa m di w la m poko ka konvèti nan sa w ap di a bon m avanse toujou kontinye. Donk la premyè pèsòn Laurent Lamothe a twite ke Jovenel etè pafètman mò. Heheyy menm louko sezi bagay la louko ou mèt di ou sezi ou sezi m wè w pantan pase sa mesye a di a menm satan pantan m wè w pantan ou pa kwè nan sa l di a paske ou konnen lamòt pat prete vre ann avanse sitwayen. Donk mwen menm lè sendomeng relem. Son gro nèg la son vè maten la wi. Men se sa li ye. Fok se te la m ta konprann dcpj. Se pa ti deklarasyon w fè maten an. Men louko, louko lè m wè m rele w la a inè di maten ou di m ou konfime. Men sa nèg yo tap fè pelren 3 a 4 è a. Sa nèg yo tap fè nan pelren 3 a tandiske kadav la nan pelren 5 li ye. Epi lè kolonbyen. Èske ou te konnen te gon kontra ke la primati te siyen avèk la kolonbi pou founir 500 mèsenè kolonbyen. A bon? Yo te voye yon premye senkant yon kontenjan de yon trantèn ki te rantre pou vin demontre kapasite yo pou yo trete, pou yo goumen kont e se yo menm ki te al dèyè ti makak premye fwa paske lè te gen dezòd nan laboul 12 a nan fesa men se yon ekip nèg wouj ki debake k ap pale panyòl. Epi se te lè kolonbyen, mwen menm tal wè yo, m pale avè yo. Talè, talè, talè, talè sitwayen. Talè fon poze w la sou dosye mèsenè yo. Ou di konsa? 500 mèsenè pa vre? M poko janm sezi konsa. 500 mèsenè kolonbyen! Pèp ayisyen tande byen. Pou te vin touye bandi. Yo te siyen kontra pa vre? Men, kisa mèsenè vle di? Non, ede m konprann kòman on gouvèneman pral siyen pou l fon ekip mèsenè rantre nan on peyi? Non, ede m konprann pati sa. Paske, pèp ayisyen, lè ke w tande yon peyi ap voye yon gwoup moun al akonpli yon misyon, moun sa yo ki se dè mèsenè, yo bay moun yo on kòb. Yo di kòb la men ki kantite men ki kantite li ye. Nan misyon sa ou prale a, se pa yon bagay ki di piblik non. Nan misyon sa ou prale ou pral kraze tèl peyi, ou pral kraze tèl gwoup, ou pral fè tèl tèl tèl bagay. Si yo kenbe w, tande byen wi, si ke yo kenbe w, pa di se mwen menm ki te voye w. Sa di nan kontra a. Si yo voye w, pa di se mwen menm ki te voye w. Si w mouri tou, m pa kache di w, pa gen pyès moun ki pral chèche kadav ou. Bagay la senp. Si w mouri, pa gen pyès moun ki pral chèche ni ki pral reklame di ou te ameriken, ou te ayisyen, ou te dominiken. Non, pa gen bagay kon sa. Ou mouri, ou mouri. Ou sove, mèsi Bondye. Donk se batay pou rete anvi. Si yo kenbe w tou, pa gen pyès moun ki pral chèche ou. Bagay la senp, pèp ayisyen. Atò kounya la a, kòman pou yon gouvèneman siyen pou 500 mèsenè rantre nan yon peyi pou vin fè kisa? Atò gouvènman al chèche mèsenè pou rantre nan peyi a? 500, e raple w pèp ayisyen, nan dat ki te 12 me 2021, jan w ap gade foto sa la, ebyen chèf polis la Léon Charles te fè konnen. Yon delegasyon kolonbyen an misyon an Ayiti, delegasyon an, donk jan wap gade imaj la la a, se nan kad apui teknik sou fenomèn kidnapin kap fè raj, pa vre? Kounye a la ou dim yo tal chèche yon gwoup kolonbyen pou debake nan peyi Dayiti, pou vin fè kisa, pou. Ann avanse sitwayen paske m poko fin konprann levanjil wap eksplike a la ditou. Ekout, se dè jan ki touche ke yo te kontrakte a 1500 dola pa mwa e sa pi grade yo a 2500. Se te yon kontra de 79 milyon de dola sou 5 an. 79 milyon sou 5 an. Sa vle di ke nèg yo pwal teyorize w, donk le bouwo. an aksyon manan lalim me yo fè dezòd la jovenel fè eleksyon li bay mateli pouvwa ok epi tout suit apre lè kolonbyen ariv epi mennan eradik le mal ok atravè epi gad mennan la pè pandan sekan heyy atansyon atansyon mon patron la o reste la pa kouri pa kouri rete la gason tenkelize ou pa bezwen ale trò fò. Men, lè w di konsa, ke Kolonbyen sa yo, se kontra yo te siyen avè yo pou vin elimine gang pou bouro pase kòm sovè. Men, kòman fè se menm Kolonbyen sa yo ankò ki touye Jovenel Moïse, jan w ap eksplike a? Kòman fè se menm kolonbyen sa yo Ariel Henry pral di ki se des inosan? E se Mateli ki mete menm Ariel Henry sa? E se pou li Jovenel Moïse jan w eksplike a ta pral fè eleksyon? Ede m konprann pati sa. E Jovenel Moïse anvan l asasine li di Claude Joseph phtk pa vle wè w, yo konnen w p ap vin fè eleksyon pou yo. Tande byen wi pèp ayisyen. Donk Jovenel Moïse li menm an swa te deja konnen l pa pral fè eleksyon pou phtk. Eske w konprann bagay yo? Donk kounye a la lè w vin ou esplike m 500 kolon byen e men jounen jodi a kidnapin ensekirite pi rèd nan mouda nou epi kontra te gentan siyen sa k fè yo poko Kòmanse deplwaye mèsenè sou teritwa pou vin met sekirite. Men se kwa l'histoire mesye? Non, jiska prezan levanjil la poko ka travèse m ditou. E kote ke wale anbasad du Canada e nan menm nan menm semèn kote ke anbasad du Canada anfèt le Canada mete anfèt mete deyò on lis de moun ke li di li mete sou sanksyon e ke moun sa yo dezòmè yo pap kapab vwayaje ni Kanada ni Etazini epi Alò Kanada? Kanada. Non li Etazini felisite Kanada pou jès sa. Non men gen moun nan moun sa yo ki Etazini. Non Mateli ata fè Thanksgiving jodi a se dènye jou Mateli Etazini. Sa vle di kisa? Il doit partir vite. Il doit aller dans safe haven. Il doit laisser Etats-Unis. Rapidman, il a reçu un coup de fil de l'équipe de Clinton. Sa w di m la? Kisa? Oh oh. Prezidan Martelly wi. Il doit partir. Je vais partir. Il doit partir. Vous écoutez Martelly. Il doit partir. Repete sa w di ankò. Reprann li mwen. Michel Martelly te gen jusqu'au 30 novanm pou l sejourne aux Etats-Unis. Sa vle di ki sa? Sa vle di ke il devra trouver un endroit plus approprié. ki pa genyen ekstradisyon pou l al sejounen. Donk a pati de weekend sa moun pa konnen yo. Ah nou gen ti pwoblèm technik. Sa gwo de gason fè la wi. Men se sa li ye louko. Sa vle di prezidan Michel Martelly ap oblije kite Etazini. Il devra, il devra. Ah il devra. Non non, sa vle di ke si l pa gentan fè li, ou wè lè Michel Martelly ap pati, li toujou pati pa Sendomeng poukisa? Nan m pa konnen. Ah m ap di w. Lè m te vwayaje a Michel, m t ap tounen sot Miami. Michel fin jwe Miami dan e Koman te rele SOBiz. SOBiz bel bagay. Hey stop stop stop la oh hahahaa non nou wè la bib la tèt anba nan mon garçon bib la tèt anba sa wap di konsa alit ayisyen pale moun mal fò ta kite mikro a wale non garçon tan tande byen pèp ayisyen monte sou gougo kounya tape SOBiz pa gen bagay konsa nan Miami e New York li ye ok mesye se New York li ye pa gen bagay konsa nan Miami kote w jwenn vèsyon sa kote w jwenn vèsyon sa wap ekspli ha ha ha non talè se nan lalin mesye sa soti m poko janm konprann sa lap eksplike konsa non la m confuse nan levanjil lap rakonte a franchman pèp ayisyen m confuse. E raplew pandan ke map kòmanse video a m di w konsa, m pa konn demanti granmoun men janm wè mesye ap lage la fòm di l tekelezi l pase m konprann sa lap esplike a. Tekelezi l m tèlman byen konprann mwen e manti lap ban mwen. M poko ka konprann levanjil sa. M pap ka konvèti nan levanjil sa. Ok patron ann antre kounya la a nan dosye Joverlein Moïse. Fòm diw ke Ti Makak se leritye Darnel Joseph. La puissance de feu de Ti Makak est supérieure à 100 fwa de la puissance de feu de la police nationale en entier. Oh! Eske w wè de betiz mesye nan yon peyi? Eske w wè de betiz nan yon peyi mesye? Aan kounya la pou ti makak kòman ou di bagay la? Di ti makak gang ti makak san fwa plis ke la polis kapasite l, konpetans li, operasyon l ka fè, teknik, taktik li? Non eksplike m sou non non non pèp ayisyen ha ha ala kote moun yo odas gang ti makak wi ke la polis wi. Oh non mezanmi, oh non, oh non, gen de betiz nou pa di nan figi moun, oh non. Mwen kapab konprann la polis divize, mwen kapab konprann travay òganizasyon dwa moun fè nan peyi Dayiti pou destabilize la polis. Travay ou ap fè pou destabilize la polis, men mwen konnen la polis son la polis ki fò. Donk son travay moral yo fè sou la polis la, yo destabilize la polis moralman. Men m pa ka di ti makak pi fò pase la polis jamè m pa p janm di yon bagay konsa. Men m pou blag, la polis pran fòmasyon, la polis gen teknik, la polis gen taktik. Ki kote l pran fòmasyon? Ban m yon ti limyè pou m konprann. Bon, moun ki konn pi puissant ki konn ap fè koze nan le monde yo depoze la pat sou li e ti makak yo pa ta ka pran? Sa ki pase nan peyi d'Haiti nan ap klè se ke moun ki plase pou ta mete la police nan nivo bay la police bon jan materiel pou ke yo trake gang se yo menm ankò kap finanse gang yo. Eske w konprann dosye w pèp Haïtien? Donk la polis yo plede di nou ki fèb ki fèb la polis pa fèb se volonte ki pa genyen. Se moun ki plase k pou envesti nan la polis ki pou bay la polis bon jan ekipman yo menm yo deja konnen gen sekirite gen stabilite sa pap itil yo anyen sa a se pa li k bon pou yo se gang yo pou yo kontinye finanse paske yo bezwen gen lajan rapid yo bezwen milyonè nan 3 mwa. E gras ak gang yo ap arive milyonè donk si ke yo achte elikopte yo achte bon jan cha daso yo achte bon jan blende gade nou yo ekipe la polis jan l ta sipoze ekipe yo konnen la polis ap gon sèten kapasite pou l trake gang li pap bon pou yo paske sonje m di nou gang yo gon enpòtans pou politisyen yo son bagay ekstraòdinè e m pa kache di w bandi yo pi enpòtan pase senp sitwayen yo nou klè sou sa. Paske avèk bandi yo, yo ka ale kote yo vle. Avèk bandi yo ka fè sa yo vle nan peyi Dayiti. E pandan dènye moman yo ap gade son lòt peyi ka pran sanksyon kont mesye sa yo. E sak fè nou menm pa bò isit nap kontinye frape, nap kontinye travay pou n mete petisyon an sou pye pou n mande ansanm avèk otorite peyi sa yo depòte madanm, pitit, tout fanmi moun yo pran sanksyon kont yo. pou yo desann vin nan peyi Dayiti, vin ret ansanm ak mari yo, vin ret ansanm avèk papa, madanm, etsetera. Èske w konprann dosye a? M pa p janm ka kanpe pou m di yon bandi pi puisan pase lapolis. Bon, nonm ki te soti dènyeman nan lame ameriken ki te debake nan peyi Dayiti, gade non l t ap fè lapli e le botan l t ap fè koze, lapolis te arive depoze lapat sou l e ti nonm sa yo pa ka pran? Se pou moutrew pèp ayisyen nan ki nivo peyi a gangisterize wi, nan ki nivo lespri yon seri de moun cheve yo blanch yo pi gran pase w ou te kapab di se nan men yo ou te kapab pwize kelke choz pou avanse, malerezman yo menm yo ap detounen lespri w pi rèd toujou wi. Men se kwa listwa, koman yon gang pi fò pase kapasite lapolis nasyonal dayiti wi. Si lapolis pat politize, Si la polis pat gen move tèt move grenn ladan Non la polis pa tap trennen konsa e jiska prezan mwen rete kwè pèp ayisyen andedan la polis la gen bon grenn gen grenn ki kapab Men sa ki pase se politisyen yo se otorite se nèg nan sektè prive se moun sa yo ki toujou ap prezante nou gang yo pi pwisan pase la polis poutan manti. poutan manti e map raplem pèp ayisyen nan moman Jovenel Moïse te asasine map gade koman la polis ap tire ansanm avè mèsenè kèm sote mfè oh sa kap pase konsa wap gade koman la polis ap mare mèsenè gen bon grenn yo kapab yo gen kapasite. Men sak pase pèp ayisyen, se moun sa yo ki toujou ap rabese la polis fò konprann ke gang yo pi pwisan p nan, jamè, o gran jamè. Hum! Ki foutèz sa yo ap eksplike la? Ann avanse sitwayen. Hein hein. Se le leritye. Sa vle si ke lè 5 kanntènè zam te jwenn APN kòmande pa Salim Souka avèk Laurent Lamothe, ok, 2 galil Zam sa yo ni detekte yo nan APN epi yo disparèt. Se te pou Anel Joseph. Kiyès ki te mèt Anel Joseph? Ou te genyen Foukan, ou te genyen Aya, senatè Gracia Delva. Ok? Talè, talè, talè. 5 kontenè zam, pa vre? Lame Dayiti an ta pral monte? 5 kontenè zam pase nan APN wi ebyen se Salim Soukar wi Salim Soukar ansanm avèk Lamòt ki te fè kòmand zam nan pa vre? Si w ap pale de Salim Soukar apre sa ou tonbe nan dosye Joverlin Moïse sa vle di se 2019 li te fè kòmand 5 kontenè zam nan? Bon bon ti limyè non papa. Paske si ou nan Jovelen Moïse pa vre? Non bay la yon ti jan melanje nan mon garçon. Si ou nan Jovelen Moïse paske Jovenel Moïse monte an 2017 pa vre? Nan epòk sa Lamòt pa premye minis ankò. N'est-ce pas? Si Lamòt pa premye minis donk eske Lamòt pa premye minis li pa nan peyi d'Haiti li menm ansanm avèk Soukar m raple m Soukar se eleman ki te ki te direktè kabinè Lamòt a l'epòk apre sa apre 3 mwa misye pral plis panche sou dosye jiridik yo pito. Eske w raple w pèp ayisyen? Donk, si ke 5 kontenè rantre, e se yo menm ki fè kòmand lan, epi ou nan Jovenle Moïse, donk zen an melanje nan tèt ou, m pa ka konprann ou confuse. Non, fime depi nan aswè mesye, m ka konprann men fime depi nan aswè. Sa se zen w ti jan melanje, an, ou gon chalè, ou panike! Yon chalè kap deg ha ha ha ha eeyy ala traka pou lave kay tè nan men se kwa listwa hein ala traka pou lave kay tè nan peyi sa e sa ki parèt biza pèp ayisyen wi m raplem Anèl fè konnen 200 galil disparèt etc tandiske Lamòt di se 1000 galil ki te kòmande dènyeman la l rale prèv akize resepsyon ok pa gen pwoblèm. Lamòt di se mil. Kounye a la a, sa vle di la a, Lamòt ansanm avèk Salim Souka fè kòmand 5 kontenè zam rantre, bon kote 5 kontenè zam sa yo fè? Kot zam sa yo fè pèp ayisyen? M ta renmen konnen. Kot zam sa yo fè? A vre? 5 kontenè zam pas antre. men pou kiyès Anèl Jozèf ye? Anèl Jozèf se pou Ève Foukan ansanm avèk Garcia Delva, pa vre? A vle di la, Lamòt avè lòt la fè kòmand, epi y fè kòmand pou mèt gang nan oubyen pou chèf gang nan l fè kòmand? Non, fò w ta pote presizyon sou pati sa tou, men kòm etan done m wè se dijesyon w ap fè. Se fenk ou fenk fimen, donk chalè a, wè sa m di w la, ou panike. Ha ha! A la traka pou lave kay se, ann ale chèf la, kontinye met nan men m toujou piske jiska prezan m poko kapab konprann levanjil w ap esplike m nan la. O o! Epi lè fini, fò m di w ke lè e Anèl Jozèf te pran bal. Y al kidnape 2 doktè nan pwòp klinik yo. Alò, n ap rete nan. Nan toujou nan kad sa. N ap rete nan zòn de non dwa a. Zòn de non dwa a. Ensekirite. Ensekirite. Ayy wè, misye ap varye. Misye ap varye, Louko ap eseye wè kòman yo te kapab mete misye nan stabilite l. Men l ap switch, l ap vole la soti la, vole la soti la. Ou pa kab di yon pe koze konsa. Si w gen enfòmasyon w ap bay, kò w bay enfòmasyon an, ou sot nan sa, ou tonbe nan sa, ou switch nan sa, moun pa ka sènen w, moun pa ka konprann sa w ap di a, paske ou foure twòp koze, yon moso manti, yon moso verite. Men se kwa listwa? An avanse sitwayen. Alò, yo monte avèk doktè yo pou y al swanye. Eske w ka banm nimewo plak machin jovelen an. Banm prèv sa, banm nimewo plak machin jovelen ou konn di, ou di ke se arnel joseph ki tap flannen nan machin sa nan machan desalin. Banm nimewo plak la paske nou pa ka envite yon nonm nan yon deba epi pou misye a dwat a goch gade nou lap danpe koze ou pa ka konprann ni pye ni tèt la. Ou pa ka konprann ni pye ni tèt la pèp ayisyen. Kòm peyi a son savann, ou kapab gade pèp ayisyen ki efè savann nan fè sou sitwayen yo. Pase franchman fò m ta mande w prèv. Fò m mande w ki nimewo plak la pou m al verifye pou m wè si sa w ap di a se vre. Eske Arnel Joseph te konn ap vire sou yon machin ki pote plak la se plak machin ki anrejistre sou non Joverlein Moïse? Ann kontinye tande toujou. Lè Jovelin ap sove kite peyi a nou bare misye Fonparizyen, lè elikoptè a pral pran misye m di nèg yo mesye e pa bzen voye wòch nenpòt kijan vize elis dèyè elikoptè a ke pou destabilize elikoptè a epi kounye an Jovelin pri an panik li pa konn sa pou l fè l ap vire an won avèk pikòp Mazda ble a. Eyy oh letènèl papa Jovenlin Moïse tap sove. non Jovelin ou tap sove? Pèp ayisyen tag Jovelin Moïse anba video sa pou mwen paske m bezwen konnen si l tap sove ou tap sove? ale Jovelin Moïse te vòlò? ede m konprann non pèp ayisyen èske l te nan kidnapin? li te nan trafik zam? èske l te vyole moun? non banm yon ti limyè pèp ayisyen ede m konprann pati sa èske se dcpj ki tap kouri dèyè l? Non, pale m klè. Pèp ayisyen ret tande sa sitwayen an di a silvouplè. Lè Jovelin ap sove kite peyi a. Men talè Jovelin Moïse tap sove pa vre? Arnel Joseph pran bal an 2019. Anèl ki pran bal an 2019 atò nan moman pou jan mesye dam opozisyon tap frape Jovenel Moïse, yo lòk peyi, kot lajan petro karibe, manifestasyon maten midi swa atò pou machin Joverlein Moïse nan epòk sa pèp ayisyen, jan dife ap pran nan peyi dayiti, jan opozisyon sa ap frape san kanpe pou Joverlein Moïse, machin ni. Machin Jovenlin Moïse pou l ta pote chèf gang Arnel Joseph pou la repiblik pa tou kraze, pou depi lè sa Jovenel Moïse pa t tou ale? Non, prese se mete tèt nou sou zepòl nou pou kantite manifestasyon k fèt, peyi lòk, dechoukay, mesye y ap chèche tout kote. Donk, si ke Joverlein Moïse te konn ap sikile ansanm avèk Anel Joseph, Anel Joseph te konn nan machin Joverlein Moïse. Mesye opozisyon yo pa ta pral menm kote jij Roger Noël Cius, yo pa tap menm al fon masak Lasalin, apre sa pou yo fon manda damne, pou yo fè konprann ke Jovenel Moïse fè masak la, yo pa tap menm fè bagay konsa non. Yo pa tap fè bagay konsa, yo tap just di Jovenel Moïse nan gang pitit gason l ap flannen ansanm avèk chèf de gang Arnel Joseph. Kote w jwenn koze sa yo ap eksplike? Non, dcpj silvouplè, non, fò di yon mo nan dosye sa paske la m pa ka konprann sa kap pati konsa. Machin, ala traka pou, ala kote gason bay manti papa. Ann avanse pèp ayisyen. Lè Joveleen ap sove kite peyi a nou bare misye fonparizyen lè elikoptè a pral pran misye m di nèg yo mesye e pa bzwen voye wòch nenpòt kijan vize elis dèyè elikoptè a. Ok ok garçon pa gen problème pa vre? Pandan yo tap tire roch sou elikoptè a ou te la ou di yo Pa tire wòch konsa. Vize elis ki dèyè elikoptè a, pa vre? E sa w te di yo? Ou te la paske. Ou pa ka ap pale nan telefòn pou wè wòch ap tire. Jamè. Ou pa t ka di m se nan call video ou te. Jamè. Ou te sur le tèren. Ou te fon parizyen pandan ekip ou t ap tire wòch epi w di yo vize. Elis dèyè a. Fason yo ap tire wòch tankou moun fou di yo pa fè bagay konsa, vize elis dèyè elikoptè a. E sa w te di? Sonje mò w wi gason! Dcpj silvouplè, ban mwen ti limyè non sou dosye sa. E sèl ou k ka fè ti limyè wi sou dosye. Pase m pa ka konprann sa mesye ap eksplike a la ditou. Non, pase sou yon nonm ka kanpe pou l ap ekspli, sou yon nonm ka chita dèyè yon mikwo annonn pou l ap eksplike yon bagay konsa wè? Tout lide m di m wè lè misye te piti, kite m di nou byen pèp ayisyen, lè granmoun li ba li bouyon, li konn pran bòy la l foure nan anus li. Enhen, ou konn pran bòy la, ou foure l nan anus ou pase si w ka vini pou w ap eksplike yon pe bagay konsa an 2019 wi pèp ayisyen pou Jovenel, non! An 2019 wi pou chalè peyi a soti pou l eksploze dife nan Pòtoprens. Gade non zenit men m se konsa se. Lè w kase bouton w ou vire l sou zenith ou santi ke peyi ap boule ou santi gon yon vapè wè sa m di w la flanm dife a ap flanbe w nan dèyè Jovenel Moïse wi atò pou pitit Jovenel Moïse pou machin pitit Jovenel Moïse chèf gang ap vire ladan pou peyi sa pa tou sote nèt André Michel pa t ap tann 2021 non. Li pa tap tann 2021 jamè monchè. Li tap gentan fin redwi lan san wè kounya la se ti kras yap ranmase pou yo fin touye vye peyi a nèt. Li pa tap rive la. Ann avanse non sitwayen. Kontinye lage levanjil tèt anba. Epi kounyea Jovelin pri an panik li pa konn sa poul fè lap vire an ron avèk pikòp Mazda ble a ok. Nan ki peryòd nou ye la lè sa. Map diw lè Jovenel pwal fin tonbe de fen 2018 2019 la. E raplew pèp ayisyen lè yo fin touye prezidan, lè ke Jovenlin ap soti lakay li poul travèse pou ke li rantre nan anbasad amerikèn yo te atake machin li. Men la m pa ka konprann. Nèg vitelòm yo te atakel sou wout frè. M pa ka konprann sa w ap di a la. Atò pèp ayisyen pou nou gon sosyete ki dechire konsa, epi pou yon nonm li pa pè l pa krent poul vini son pe koze konsa lap rakonte. Non louko silvouplè m konnen w renmen ti bòz ou men la a n ale twò lwen non la a bagay la difisil atò pou n aksepte yon nonm vini l ap plen tèt nou konsa nou chita nou tande l k ap di dè koze konsa m p ap gen kè sa jamè pèp ayisyen e wè m te di w granmoun mwen konn di pa demanti granmoun men la m bon w ka konprann levanjil mesye ap esplike a franchman. Ann avanse. Epi Jovelin li menm panike, men lè m kalkile laj Jovelin, m di kèt, e mwen rele Fonparizyen. Haa! Apa m pran w la a? He he! Apa m pran w la a gason? Nou wè la a, m pran w la a. Pa gen plede, pa gen pòt a sòti. la a m pou kote blan blan blan di bagay la pou nou non blan di bagay pou di bagay la pou pèp la hahahaha apa m pou w la a aa apa m pou w la ou tande byen pèp ayisyen li fè konnen li rele fonparizyen talè talè anvan se sa w te di. Li fè konnen l rele fonparisyen. Bon m fè ou tande ki sa l te di anvan sou dosye fonparizyen sa. Lè Jovelin ap sove kite peyi a nou bare misye fonparizyen. Lè elikoptè a pral pran misye m di nèg yo mesye e pa bzen voye wòch nenpòt ki jan vize elis dèyè elikoptè a. Eske w tande? Avan li te di, li di mesye yo vize elis dèyè a pou destabilize elikoptè a pa vre? Pase w te sou plas pandan yo t ap tire wòch la, w t ap di men nan ki direksyon pa tire konsa, vize dèyè, pa vre? Ou di yo vize dèyè, ou te sou plas w ap gade, ou di vize pou destabilize. Kounye a la, ou pral fè m konnen, ou rele fonparizyen men, ala kote nèg yo odasye papa! Eeyy! Ala kote nèg yo fèzè papa! Gamèz! Machann lèt ke vous êtes! latrak, koze sa ann ret tande deklarasyon sitwayen an. Epi Jovelin li menm panike, men lè m kalkile laj Jovelin, m di kèt, e mwen rele Fonparizyen, ok, mwen rele Gantye, m rele e Fontyè a Malpas. Pa vre? Bon ki mòd manti sa? An vle di menm manti a ou pa ka bay dwat? Fimen depi nan aswè, m ap toujou di w sa. Fòk ke ou fimen depi nan aswè. Nan demen maten o mwen tèt ou a yon ti jan klè gen de bagay ou pral di pou moun ka konprann sa w ap di a. Fimen depi nan aswè gason. Ou te sou plas ou t ap di yo vize elis ki dèyè elikoptè a pou destabilize l. Wi Jovelin te panike. Aprè sa ou pral rele hein aprè sa ou pral rele Ganthier. Bon w deja fon parizyen pou w pral rele Ganthier? Ki istwa sa? Ou deja fon Paris epi wap retounen rele Gantye? Hahahaa Ou pral rele Gantye, ou pral rele fon Parisien, ou pral rele Malpas pou fè kisa mesye? Ok mwen rele Gantye, m rele fontyè a Malpas, mwen di nèg yo kite pòt la ouvè, ok kite pou Jovenlens sove, m rele sou fontyè Dominikèn nan, yo kite baryè a ouvè pou ke Jovenlens sove. Se Bengabèr Ok nan ti vilaj aprè Jimani ke yal ke misye kite machin nan elikoptè a vin pran misye la epi misye sove ak epi misye monte Monreyal. Men, talè, talè, talè, talè, ou pa ka ale fò konsa, fon ti tann. Ou rele fon parisyen, ou rele gantye, tandiske w te sou plas ou t ap di tire wòch pou destabilize elikoptè, pa vre? Jovenlin ap vire tou won l panike. Men kòman fè kounye a la ou pral rele fontyè dominiken, ou pral rele malpas, ou pral rele pou di kite jovèlen pase. Men pou ki sa w tap tire wòch sou elikoptè a, eksplike m. Eksplike m kounye a pase la m baka konprann. Ou tap rele bare men ki kote pou yo tire wòch pou yo destabilize, apre sa w pral rele pou kite l pase pou fè ki sa. O wi, lè w imajine laj ou rele w di ki te pase, ou pa t konn laj li depi byen avan? Ha ha! Ala kote moun yo odasye papa, se nan peyi Dayiti! Ala kote gade visye vòlè mesye se hum! Ha ha! Eeyy wè, nèg yo fè, nèg tout kondisyon te reyini, nèg yo fè tout bagay wi papa ayisyen pou yo gobe Jojo, e yo arive gobe Jojo vre wi. Pase lè yon nonm vini ap eksplike w sa, men sa sa vle di. Bon w t ap tire wòch, ou t ap destabilize, ou t ap bloke, ou t ap fè kout fil epi kounye a la, ou pral fè kout fil pou di kite l pase pou l sove. Pou sove pou fè ki sa? Dcpj ki t ap kouri dèyè l? Kòman l t ap sove a? Sove pou ki sa? Ala traka, non ala kote moun yo odasye papa se nan peyi n ha ha ha e machin nan kounye a la kisa yo favè l souple? Men non, se veyikil a ete rapatriye an Ayiti sou Jovenel Moïse e remi a Arnel Joseph, se li menm ke yo tap sèvi lò y al arete Arnel Joseph se T. Hervé Fourcand ki pran misye. de pye verite, on pye manti, demi verite, kat manti epi l mele tout ansanm. Men ki istwa sa? Atò, frè e sè byeneme, raple w, chèf gang Arnel pran bal 17 jen 2019, lapolis pral arete l nan sid peyi a 21 jiyè 2019. ou fè konnen machin Joverlin te nan konvwa a, pa vre? Tande byen wi pèp ayisyen. Machin Joverlin te nan konvwa a, ansanm avèk Hervé Fourcand, ebyen yo k te mennen Arnel Joseph ale lopital nan sid peyi a, pa vre? Se Jovenel Moïse ki t al pran machin nan rantre ansanm avè l nan kapital la. Donk siman lè lapolis t al fè operasyon sa, machin sa te anba. Dcpj silvouplè gon machin ki pote non Joverlin Moïse ki nan men nou? Silvouplè, plak la, m anrejistre sou non l, ban m yon ti limyè sou pati sa, paske m poko janm konprann sa mesye ap esplike la. Atò pou nan dcpj, ta genyen yon machin, pèp ayisyen, an n pa menm rive nan dcpj, pandan Jovenel Moïse te la, sitou nan peryòd 2018, 2019, pou machin pitit Jovenel, tande byen, pou machin pitit Jovenel, ta nan transpòte chèf de gang, peyi sa pa tou kraze fini nèt? Tap gen dlo pou lave Jovenel non monchè. Yo tap touyel depi, yo pa tap menm al chache Colombien non pou vin mele. Yo pa tap menm kom si kache figi, wale kon sa nou tap gen jan, nou tap gen tan jwenn tout bagay net. Pa gen moun ki tap pè, pa gen FBI ki tap enkli pase neg yo tap dou se mwen ki touyel pase li te yon chef gang, yo tap kle sou sa. Yo pa tap menm fè tout demach depanse tout lajan sa. Non monchè jamè pou ki sa. Epi pou yon sitwayen vini jounen jodi a pou se sa li kanpe lap eksplike nou radyo. Ann fini non chèf la. Se gwo dega sa w fè maten la wi. Ok donk se tou sa pou n di ke tarazo. Oh oh sa louko gen la eeyy sa louko apa louko ap switch kite zen an non louko fò w ret nan zen an epa sa w renmen wap pran zen an. Ala traka pou la vek non wap pran zen wi louko pa kap switch konsa epi ou gentan tounen taraz anko non non non louko wap ret chita nan zen wap pran zen an Ay louko telman wè mesye a di de koze li santi li paka rete lap switch non fò ou ret nan zen an louko ou paka pete kouri kite zen an ok ou k te envitel fò ou ret nan zen an ala. Ann avanse. Taraz Jodi a. Alò non an se Joverlin ou. Joverlin. Bon Jovelen, Joverlin, ba pare ni. Ou ta konn gen fot dòtograf. Ok tout sa. Li ap tape Excel a e Excel nesans lan. Tout sa se pou n di ke Taraz. Eske w wè de betiz? Eske w wè de betiz pèp ayisyen? Talè. Bon pou yon moun rele pitit li Joverlin. Epi kounya la a ou vini ou pa ou pa pran sans pou konnen pwononsyasyon non pitit moun yo ou fè konnen son fot dòtograf lè yo tap tape ekstrè nesans. Kòman fot òtograf la silvouplè? Ban m yon ti limyè pou m konprann. Non ala mesye konèsè papa. Ala mesye konèsè papa. Moun nan chwazi rele pitit non jan chache konnen koman non pitit moun yo rele pou prononsel konsa kounye waka dim se fot koman l fot la e ou k papa l li te vini li te eksplike w li gen fot nan nan nan non pitit li ala mesye konèsè li sanble avek prezidat moyiz jan chal la wi eeyy ala men non prezidat moyiz jan chal la pa rive la non son moun mwen son moun mwen prezidat moyiz jan chal la te ye. Malerezman nou pèdi, nou pèdi madam Roman, se ta prezidan pèp ayisyen nou pèdi li, malerezman. E depi lè nou fin pèdi l la, m pa tande mo Jean Charles alò doktè a sa l fè avè l. Epi men kounya la n al tonbe anba yon Jean Pierre Baillet, hein! Pa vre? kap rakonte nou tout koze kremol epi louko soti poul switch kite zen an wap ret nan zen an hahaha ala traka pou lave kay te papa pèp ayisyen lèm diw ayiti se la repiblik dè zodasye ou konn panse se blag ensolit nou pou jounen jodi a epi aprè nou fin tande. Jean Pierre baye nan tout diskou li yo, enbyen, pèp ayisyen men kòman legliz la tap danse anba levanjil sila, an nou swiv ansanm. depi yo fin manje yon bagay li fon, e sak fè w tande lè yo pran mande pèp ayisyen, lè yo pran mande fidèl yo lajan, yo mande san rete, pase lè yap vole konsa manje a fonn vit nan vant yo, fò yo jwenn yon bagay pou yo boure anba kòt yo ankò, ou kwè se koze. Medam, madmwazèl, se mesye, se moman pou nou kwaze ansanm avèk sè Beatrice ki pote mesaj ankò yon lòt fwa pou pèp ayisyen, ebyen anpil kretyen vivan pral gen pwoblèm dan lemond. Sè Beatrice kòman lavi a ye kisa papa ya aba ya voye di pèp ayisyen ban nou ti limyè. E matin an m pa deside fè emisyon an pou mèt eseye kalme donk si anpil fwa si bagay yo atwòs. Waww waww se tris wi pèp ayisyen se tris bagay la di men sè ap kriye sèke bagay la pa piti nan. Pwofesi a pa dous non pèp ayisyen, mesaj la pa fasil non, fò nou konprann sa. Bwè ti dlo epi, wè sa m di w la, respire. Wè, wè sa m di w la, fè egzèsis sa 3 fwa pou kapab reprann ou, yon fason pou kapab libere mesaj la. Yes. Ou ok kounye a, ou anfòm? Ann kontinye. Mwen beni non Bondye maten an e m pat anvi vini men kòm mwen pap travay avèk tèt mwen se yon misyon se yon travay yo banm fè map fèl malgre gen anpil moun ki pap konprann men se pat sa m te vle pou tout pil moun sa pral mouri. ke moun pat tande, gen moun ki pran emisyon yo fè tiktok avè yo, gen ki pranm tankou se kodenn kap jape, e le sèl pwal fwape moun sa yo. Ou ka eseye pran yon ti dlo, eseye pran yon ti dlo pou yon fason pou vwa a ka soti pli klè, e nou ka eseye konprann emosyon kap degaje yo, e. Se konsa. E nou pa t bezwen sa rive jiske la. E lè kreyati an voye pale, zanj yo voye pale, yo pa voye pale paske yo vle sa k ap fèt lan fèt, men yo voye pale jis pou epanye inosan, epanye moun. Men nou konnen ke n ap viv nan yon mond kote tout moun pa bay enpòtans avèk moun. A bon, e pa manti non. An yo fò tounen kodenn nan. Goudou goudou goudou. Ah m bay nasyon an vag. An tou ka ann kite sa la pase yo poko ka konprann. Men ki mesaj papa ya voye? Ban nou ti limyè. Paske sa m wè ki pral pase an Repiblik Dominikèn e san konte lòt peyi etranje kòman yo prale maltrete Ayisyen, kòman Ayisyen pral mouri grangou, kòman yo pral anpwazonnen pèp la, kòman yo pral rache yo. E gen moun aktyèlman Dye te pran m, l ap moutre m ki rache ke fanmi yo pa menm konnen. E gen anpil timoun ki pral mouri tou paske semèn pase mwen te dòmi, mwen te wè yon dirijan peyi an ki t ap fè yon seremoni kote ke l t ap ofri timoun jenès lan avèk yon espri nan dlo. E lè m t ap parèt, pa t gen moun ki te wè, se mwen ki te wè l nan dòmi an. Yo te pran m, yo te deplase avèk mwen pou m t al wè rityèl lan k ap fèt lan. E se yon dirijan peyi an. ki tap fè rityèl lan pou pouvwa e lè m te pase dèyè l li te avèk yon balèn nan men li tap fè demand e m te kanpe dèyè l m te di O non di san vèse de Yahushua HaMashiach e nan non Yahawah mèt tè a Elohim e nan non Adonai ke tout sa w ap fè la tounen kont ou men te gen youn nan rityèl yo te gentan fèt e se lè m vin parèt a la dènyè minit gen anpil timoun ki pral viktim anpil jèn gason jèn fi ki pral mouri anpil e lè mesaj sa yo ap pote se pa volonte m pou m pote yo e se pa sa m renmen pa sa m vle mwen priye anpil m pa gen dòmi nan nwit depi 3 zè jiska 6 zè di maten m ap priye e m se yon moun tout sa k pral pase mwen santi l mwen gen tranche jenou mwen m pa ka sipòte dlo ap ponpe nan zye m m konn fè konbyen jou m pa janm ka manje paske zye m ap moutre m sa k gen pou rive nan mond lan. Men bagay yo anpil. Tandem eske awa ap bay ya pat baw non ki moun ki tap fè rituel sa pase petèt si nou te konn non pèp ayisyen te kapab fè la dènye sou li anvan yo fè la dènye sou nou sa w panse men di nou non kisa ki pral rive ayisyen yo piske m toujou konnen Ou gen de mesaj ou toujou pote. Sa nou pral wè se yon gè ki pral deklantche e nou pa gen anyen ki pou defann nou. Se antre lakay nou nou pa vle tande. Yo pral anpwazonnen nou jan m te di an. Yo pral rache nou. E m ap di sa, Dominiken k ap maltrete Ayisyen k ap fè krim nan, se paske gon tribilasyon, gon chatiman ki pral tonbe an Repiblik Dominikèn. An Repiblik Dominikèn pral konn yon sitiyasyon, yo pral konn yon evenman atravè de nou menm. Poutèt sa yap fè nou pase. E Dye tap revelem ankò kote ke Prezidan Abinaden se dènye Prezidan Repiblik Dominikèn, kote Dominikèn pral gen anpil tribilasyon, gwo evedman, gwo katastwòf, gwo epidemi pral tonbe ladan li. Ou konprann? Nèboule m pa konprann anyen nan sa w di a sè m. M pa konprann anyen, yon mèd m pa konprann. M pa kache di w sa. Talè. Sa vle di la dominiken yo ap touye ayisyen yo anvan epi aprè sa katastwòf natirèl ap touye dominiken yo? Men talè kite m di w yon bagay sak pase menm? Poukisa se toujou vizyon kochma sa yo, se toujou mesaj tèt fè mal sa yo Bondye toujou voye bon papa ya pou byen di toujou voye se mesaj malè bon pandan dènye moman yo la nou pa plis wè se kretyen k fè tansyon pèp ayisyen. de kadye kretyen ki pa ta sipoze fè tansyon, kretyen yo ki fè plis tansyon. A yo tèlman ap jwenn mesaj gade nou kè sote dan le mond. Non, ki lè papa yè ap wè nou tout ki leve nan al plante, m ta renmen tande yon ti mesaj konsa, sa ap fè kè m kontan. Men, di nou non, Kòm etan done pandan dènye moman yo la gen yon gwo konpetisyon k ap dewoule dan le mond ki se koup di mond, ki sa w wè ki pral pase, ki mesaj ou resevwa sou dosye sa? Pral gen yon evènman k ap pase, m pa konnen, gen yon jwè ki pral tonbe, menm jan nou te wè istwa Mikaben nan, gen yon istwa, gen dè evènman k pral fèt, gen dè bonm ki pral eklate, gen anpil gwo koze ki pral fèt e se yon koup di mond ki baze de la politik ki vrèman tèrib, ki frajil, e se yon koup du mond vrèman ki tap vrèman bèl, erezman e malerezman, se dènye koup du mond pou mond lan, map toujou dil malgre moun ap menasem, kap dim fèmen bouch mwen, pa bliye yon mond ki pral gen twazyèm gè mondyal pa gen anyen k pral fonksyone ladan l. Paske mond lan pral pran tan poul rekonstwi e repare. Yon mond ki pral gen epidemi tèrib ladan l, sa pral pran tan. Jan w wè kowona te vini tout bagay te fèmen moun pat ka sikile ak moun nan se sak pral rive se pa mwen k di l li ekri tou. Ah bon? Sa w di m la a? Dènye koup du mond wi? M poko janm sezi konsa. Men, sa, sa k'ap pase? Ki kote ou jwenn koze sa yo? Èske ou konprann sa m vle di w lan Doran? Gen anpil gwo evènman. M sonje lè m te fin pale de, de koup di mond lan, gen moun ki te panse se te manti m t'ap bay, enben aprè konbyen jou, nan, sou kote stad Ajantin t'ap jwe a, g'on esplozyon ki fèt. Tout sa yo se siy. E kote koup di mond la fèt lan, Se yon peyi lalwa, yon peyi prensip li ye. E pa bliye nou gen yon mond ki dezalòd, yon mond tout moun fè sa yo vle, yon peyi moun nan mache toutouni, gason ret ak gason, fanm ret ak fanm. So, yo gen yon pakèt bagay ki pa kilti yo, epi gen moun tou k ap vin menase yo, k ap vin antre ak goumèt nan ponyèt yo, vye drapo yo. So, se pa yon bagay ki pral dous li ye. Oke? E gen anpil jwèt tou k ap fwape, sa k ap blese grav, sa k ap vrèman an difikilte. Men tande non gon siy jan wap gade imaj sa wi Gon siy ki vire konsa anpil moun anpil kesyon ap poze sou siy sa kisa papaya di ou li ye ban nou ti limyè. Se nan lapriyè, nan meditasyon Dye moutre nou. Epi ou genyen koup di mond lan ki fèt an 8 kote ke sèpan an ap mòde pwòp ke l. Eskola tou sa yo se siy mistik. W ap wè nan koup du mond la ankò w ap wè yon jèn gason ki san pye, san tèt, e pa san tèt non ki san pye, ki san bout anba l. S on jèn lòt bò a ki fèt konsa, w ap wè se imaj li yo pran pou y ap moutre w nan koup du mond la. Sa vle di s on koup du mond, si w al lapriyè w kapab al mande Bondye moutre w e louvri zye w de koup du mond sa. Non men la èske se pa vann y ap vann ou yon. yon moun ki andikape fizikman, Enben se pou yo moutre w de yon peyi ki endikap, sa vle di li gen kapasite pou l fè tout bagay. Kòmsi se moutre y ap moutre w. Sa vle di se yon koup di mond pwofetik li ye. Èske w la? Se kòmsi y ap moutre w, paske w ap rale, ou pa gen anyen lakay ou, men kiyès ou ka ye. Depi w kwè nan tèt ou, men ki moun ou ka ye. Se yon koup di mond ki pote anpil pwofesi ladan l. Men w di se dènye a. 2026 pa gen bagay koup di mond la menm. Non, kèt ou wè pou yon koup di mond 2026 la pitit. Dieu amen. Hey! Saw dim la, donk sim byen konprann, spirityèlman se ou menm ki reprezante fifa sou latè. Se sa. M konprann dosye yo. Ala traka papa. Ki dènye mo ou te genyen silvouplè? 2022 an la, fen dane an, ki pral vrèman gen anpil epidemi. Moun ki te pran piki, sa pral tonbe an kantite, ou konprann sa m bezwen lan la, moun ki pral soufri yon pakèt maladi, yon pakèt vye bagay. Èske w konprann sa m vle di w la? Kote moun pral retounen an, retounen nan konfinman ankò, moun pap ka sòti pou al achte manje, moun pap ka fè anyen, epi Gon gen tou konfinman kap vini la? Ki sa sèm? Konfinman ankò wi. Pou sak sot pase nan lemond la, maladi ankò nan kò nou wi. Ah. Nan nan sans sa, di papa ya l pa bezwen ba w mesaj ke Jezi lage ka dvan l tounen. Nou klè? Ke Jezi lage ka dvan l tounen pase tribilasyon yo twòp. Medam, madmwazèl, se mesye, lapolis nasyonal arive depoze lapat sou Jean Elmitha. Jan wap gade imaj la la, dam sa se madanm Ti Gaby, yon manb trè trè zenpòtan nan gang Vitelòm ki twouve l nan Tòsèl. Lapolis mare Elmita pou prezime enplikasyon l nan kidnapin ak asosyasyon malfetè. Donk nan jou pase ou koutre avèk on moun konsa, sa w ap di? W ap di a, sa s on bon moun, li kapab fè sèvant lakay la, gade non l sanble on ti sè legliz k ap preche levanjil, moun gade non e chak mèkredi k toujou la nan sèvis epi men kounyè la gad on ti sè, on ti grèf nan tèt li k pa menm fin kòdyòm, gade ti mayo l byen senp epi kounyè a se madan gang li ye. Peyi a pyeje nou. Peyi a son peyi k difisil wi pèp ayisyen. Li difisil epi li spesyal pase map kontre yon moun konsa pèp ayisyen map fèl don. Map di sèm kòman ou ye bae sa yo. Map ba li fè map ede l epi non sèlman sa tou m te ka menm di l vin lakay la. Pasam pase gade tanperaman w ap wè son moun saj. Son moun we kapab di ti jwenn yon ti job kap brase lavi epi men lapolis ap arete yon moun konsa nan kisa? Akoz li afilye ansanm avek gang? Nou we la a, m depoze bagay la tou dousman atè. Toujou nan Torcel, 2 endividi sa yo ap gade la a, lapolis mare yo, youn gen 23 zan, lot la gen 22 zan. yo se manb gang Vitelòm, youn rele Legran Enòl e lòt la rele Fedi Pyè. Pèp Ayisyen ou kapab konprann nan ki nivo peyi a fini? De ti jenn gason, bon nan tan pase yo yon ti jenn gason ki gen 22 zan, se ti moun gade nou a lepòk kap prepare, wè sa m di w la, prefak ki pral nan inivèsite, ti konprann se ti jenn jan kap fèt, se ti preparasyon, epi men jounen jodi a ti jenn gason 22, 23 lane. antre nan gang. Ayy sa se disip andre michel disip nenel cassy disip rika disip premye minis ariel henry puiske vitelom te dil te chita ansanm ak yo wi pou te monte fantom 509 disip frantz elbe wi sa se rezilta peyi lòk la pèp ayisyen se fwi travay andre michel. Men yo, humm, ala traka pou lave kay tè papa. Medam, madmwazèl, se mesye, byenvini nan Ayiti, peyi spesyal. O, o. Genyen kouzen Jewòm, pèp ayisyen ki gon ti fanm, o, o. Vwazen Pitèsonn sou katye a, pran ti fanm nan nan men l. O. Pran l pran ti fanm nan men l, pèp ayisyen, sa ki pral pase, pou ke li ka bat. Vwazen an byen bat akoz li vòlè fanm ni. Pèp ayisyen videyo sa ou pral gade la, se premye leson kouzen Jérôme nan klas ou pral wè kòman sa te ye. Y'a trase kata gason, detire, detire, detire, epi ya, lage l, lage l, lage l, ayii manman! Eyii! Ooh! Wouyy ayayayy gason! Ayy gadel non wouch nèg kouche non pèp ayisyen sa mande pou regade ankò ann swiv humm ya alel yes a rele konsantrasyon pèp ayisyen la transfòmasyon yes tchapp epi desann li ayy manman wi li cho li cho detirel li se kung fu egzateman lè w pral kase lè w pral kase tèt vwazen an ebyen konsa lap ye tou yes ou kapab konprann vwala lè ke w renmen yon bagay nan lavi fò w fè sakrifis misye renmen ti madanm ni anpil vwazen an pase men l pran l ebyen lap fè de sakrifis la pèp ayisyen pou l ka fò konprann pou ke lal koresponn ansanm avèk vwazen an. Goumen pou sa w kwè, batay pou sa w kwè, soufri pou sa w kwè. Donk se ak mesaj sa a m ap kite w jounen jodi a. Nou ekskize nou oprè de chak fanatik puiske jodi a malerezman nou pa t kapab lanse live la. Gen yon ti pwoblèm teknik, n ap eseye aranje sa. Donk nou te eseye aranje sa deja. Donk gen yon lòt pwoblèm ki vin pase. nap eseye aranje sa yon fason pou nou kapab demare. Mwen di w mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale m ap kite w nan bra Papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w, ba w lavi ak lasante. Bonjou, bonswa tout moun, non pa mwen se Fouco e n ap kwaze nan lòt videyo demen maten nevè. Mwa! Bizou bizou one love.